Bonswa tout fanatik mwen yo Jodi a m vle fè nou konprann yon bagay Bandi poko janm konnen nan vi l menm Bandi poko janm konn sa nan vi l E pa gen oken ti nèg nan 400 mawozo ki konn sa Bon mwen bon mwen menm ki te eklere Ou konprann Malgre m te ti David men nan pami yo m te eklere Ou wè sa m di w lan Paske mwen menm mwen m te gen so Bondye sou mwen Eske ou konprann? M pat konn sa t dèyè m lan. M ap peye w kòb pa gwo bandi k ap fè dezòd Ayiti t konn sa. Se jis pou wè nèg la fè kòb la, nèg la pa konn sa kòb la itil li se fè l manje achte vye rad sèlman. Ou konprann sa m di w la? E wè sa tdem lan la son pakèt bagay. Ti mesye m pral moutre nou bagay. Sa vle di fò nou kite bagay sa nap fè a pou nou vin pran plèzi, pou la sosyete alèz avè nou. E la sosyete pap janm fin alèz avè m pral di w e pa tout moun ki vin alèz pase ansanm avèk mwen. Ou konprann? Se kòmsi pou yo fè w santi. Tout sa w fè sou latè, sou latè w ap peye l. Men mesye Abraham di sètase. Pran Jezi pou sovè evèn non gen bagay pou nou konnen. Ou wè sa k ap fèt la la? Sa s on pakèt bagay li ye. Men ou wè la? Nou tande? E rad k ap lave la? Èske nou te konn sa? Men ou wè li? Men ou wè sèvyèt la? Men e rad k ap lave la? Eske nou te konn sa? Se jis map di nou, sa nap fè a nou pap janm pran plèzi si nou pa kitel gade. Epa e fwote m te konn fwote, kounye a men nou wè la e bouton k peze la poum chechel. Eske m te konnen l? M pat konnen l. Ou wè sa m di w la? Pa gen nèg ou wè t chèf gang Ayiti t konn sa menm e jis pou m fè w konnen nèg sa yo ap mouri san plèzi. Oh Jezi chanje lavi ti mesye yo non pou yo konn bagay ou konprann Kòman m ta di sa, bagay filozofik, gwo gwo bagay, on pakèt bagay k ap fèt la a, bon gen anpil ki pa konn sa. Lavadòl, èske w konprann? Nou pa t ap, bon nou pa t konnen n si m pa t ap di n, espesyalman m ap pale avèk nèg, ti se, ti nèg atè k ap fè, ki bandi atè a menm, yo pa konn sa. Mesye chanje lavi nou pou nou konn bagay sa yo pase m ret la. E mwen ti David ki la m pa t janm konnen. Nou menm chanje lavi nou pou nou gen, nou menm pou nou konnen tou. Ou konprann? Sal gen la ti mesye. Koman nou ye. Fanatik mwen yo bondye beni nou wi koman nou ye koman nou ye medam mwen yo mesye m yo ebyen eske nou wè chan dèyèm lan la son chan bannann pou netwaye wap netwaye sa la wap viv alèz wap viv 50 60 70 zan met sou viw ankò frè David si wap fè sa nan viw ou konprann Sa vle di men manchèt la ou konprann ou netwaye la a mache sa tou nèf mache mache sa tou nèf olye mal fè sak pa bon wa wè epi tou m tou gen ti kann mwen la tou ou konprann lè m al lakay mwen m manje ou konprann sa vle di pito fè sa pito fè sa epi lavi w ap kontinye ti mesye olye pou nou mouri Pou nou mouri pou nou pa jwi lavi non pito nou pito nou pati nou vwayaje epi nal nan netwaye bannann netwaye kann ba kochon manje keyi sitwon ke yon fon fon seri de bagay e vi bèl la bèl anpil bèl vi a se bèl bagay men lè wap pran dife a wè lè polis ap vide bal sou ou monchè mpap baw manti sa se vye bagay nèt ou konprann wè la la Pase pou m ta nan tounen Ayiti la, m al nan fè sa k pa bon. Pase pou m ta tounen Ayiti, m al, bon men, bon menm travay Ayiti m pa bezwen la. Franchman. La wè la, sa la, wè l men ni. Netwaye bouda sa yo la men ni. Bouda bannann sa lè'w netwaye sa la clean! Èske ou konprann? Bon m konn fè travay monchè. Wè la ti mesye, jere vi nou, jere may nou, remèt Jezi lavi nou oswa menm lè nou pa remèt Jezi lavi nou, kite sa n'ap fè a epi vin chache travay pou nou fè, ou konprann, pati chache travay pou nou fè pou nou itil granmoun nou, paran nou demen si Dye vle epi pou nou alèz. Wè la wè mwen menm la m pap baw manti. Pase, pase pou m ta fè bak. m ta pito peye pouse m e Letènèl p ap ni kite m fè bak li p ap ni kite yo peye pouse m. Sa vle di, mwen menm la, vi m la, m anpè. Bondye beni nou se sa m t ap di non mwen m la, m ap travay la a monchè m p ap ba w manti. Menm lakay mwen m santi m pa t ale tèlman m renmen travay. Kòman nou ye, kòman nou ye, kòman nou ye zanmi m yo? Pataje l. Pataje l ak yon zanmi. Koman nou ye, koman nou ye, koman nou ye. Koman nou ye pataje l avek yon zanmi e pou l rive nan bouch m ta renmen sa rive nan bouch polis kwadèboukè yo wi pase senyè senyè m di w mèsi papa. M diw mèsi senyè pou fòs ou kouraj ou sante ou kapasite ou senyè men chak moun ki pral anba life lan la senyè wap ba yo fòs kouraj sante pou yo tande sa kap di a senyè pou yo konn nan ki eta peyi yo ye oh ou te di si yo pa vle pale wap fè ròch yo pale kote senyè e jeremi senyè ou te rele jeremi pou pou pou senyè Pou Jeremi al fè pèp la konnen zak y ap fè a ki pa bon. Enben, Jeremi pa pa t pran tan non chak jou Jeremi t ap pale a pèp la. Kote ou te pran Eli, ou te pran anpil lòt gwo pwofèt. Ou te pran Natan, ou te voye l al pale a David, David te pran konsyans. E sa k fè mwen menm jounen jodi a m pran konsyans. Senyè map mande w senyè pou beni nanm mwen pou beni nanm mesye moun ki pral gade video sa paske se pa video moun pral voye moute sou moun se video kote malfekte ap taye banda nou rale dra sou malveyan nou pap kite malveyan gen dra sou yo nan moman sa map pale avè w lala paske bondye bondye depoze men sou ayiti fok gon chanjman t fèt bondye beni nou. Koman nou ye koman nou ye koman nou ye Eee mwen menm mwen vle pale avè nou M vle pale avè nou chak jou pou nou konprann sa kap pase nan la repiblik. Patajel avèk yon moun mwen menm map patajel tou pase sa e pou nou ka konnen bonjou koman ou ye. Koman nou ye koman nou ye. Sa yon met kòlèg ap fè a la se bagay krèvkè. E m vle esplike larepiblik ki valè ki ki a ki valè bagay kòlèg gen lakay li. Nan va lakay li. E gen anpil moun konn sa. Gen anpil polis konn sa. E yo pa janm fè entèvansyon. Kòlèg ap sezi machin polis nan men polis kwadèboukè, yo pa janm al chache yo. Nou anfòm? Mwen salye ou nan non Jezi e pou pouvwa l. Joyeux dimanche an la, nou bal fon ti pale de kòlèg. Kòlèg li menm e pa gen nan tèt la nan moman. Kòlèg la pou pere kafou michou, kòlèg pa gen nan tèt. Yonyon met kòlèg opere pou li nan Kafou Micho. Kòlèg la san nan tèt. E m pral montre w kote kòlèg pa gen nan tèt. Yonyon voye lamò Ale pran belmèm lan poul touye. Lamò di non m pap ka fè sa pase moun yo tou avèm nan zòn nan la m pa wè poukisa mal touye moun yo. Yonyon di enben si ke ou pa pwal touye e bèlmè frè David lan Enben ale pran bòfrè l la pou touye. Lamò di non, m pa kapab. Li voye Gaspiyay, Gaspiyay di non l pa kapab. E lè l rele kòlèg, rapid vit kòlèg ale. Lapolis m ap pran leka pou m di w yon ti bagay. Kisa, kot kòlèg lapolis ou pa ka trake a la? Kot kòlèg ou pa ka trakel la. La polis pou kite kòlèg gen tout machin sa nan menn kòlèg epa kòlèg epa 40 machin selman kòlèg gen nan menn la micho la micho pou antre pou antre pa nan dival la ou la ou annik met yon bako kafou micho ou annik met yon bako bobo pon betou a epi ou antre pa ou antre andan la wal sakaje kòlèg ou pran machin ti malere kap plen yo pa kapab. La police pou kisa nap fè sa mesye nou gen zam nan men nou mesye pou nou aji nou gen zam mesye kòlèk bay tròp problèm yon yon mèt kòlèk bay tròp problèm ou konprann ou konprann e si la police ou tap fon bon fouy nan sef yo nan prizon an yon yon mèt telefòn anba seramik nan kò gade anba seramik yo Nan gade anba seramik yo nou paka pa nou paka pa jwenn telefòn yo anba seramik yo leve se menm lè si nap fè fouy nou pa gat anba seramik ou konprann nou pa gat nan kò nan kò prizon an ou konprann nan sef yon bagay yo rele sef anndan prizon an ou wè sam diw la bagay sa yo rele sef yo yo nèg yo fèl nan kwen nan kwen sa vle di telefòn yo pap janm pa la. Ou vann telefòn yo pap janm bala si si n ale nou leve rad nou leve sesi nou leve sela e pa fouy nap fè mesye e pa fouy nap fè wi wi se vre m tande m tande prizon ankadre men yo yo toujou stil ap mache sou moun fè apèl ou konn sa m di w la yo yo toujou ap mache sou moun fè fè fè apèl e yo toujou ap vòlò machin. E yo toujou ap volo machin. Konprann? Ba pèp la yon ti souf mesye. Ba pèp la yon ti souf. Mesye pran sa, pran sa, pran sa, pran sa a la konsiderasyon. Paske pèp la mande sa, pèp la mande souf la, pèp la mande souf la. Kolèk bay twòp pwoblèm. Yon yon ba kolèk twòp pouvwa. Kolèk kounye a pa respekte lamò. E la l fè val pil machin, pil pwa dou, pil pikòp. Bò Sinal la, n ap jwenn plizyè machin ki ta pral kraze prizon an la. Bò Kòlèg la. Bò Kòlèg la, gen anpil machin ki ta pral kraze prizon an la. Kounye a nou pral di nou pa t konnen. Lè w pran wout Gedon adwat, ou pase bò Pon Bèt, ou antre nan wout Gedon adwat. Ou antre nan wout Gedon adwat. Epi oswa ou pase pa Kafou Michou. Epi ou antre pa anndan. Si yo pral fè yon operasyon anndan bò kòlèg la, epi machin ap pase Kafou Michou, epi machin ap pase bò Pon Bè tou. Ou konprann men fòk ta gon blende nan mitan. Wi. Sa nou dim nan se reyèl. Se reyèl wi. Men oblije, oblije ou oblije dil konsa. Paske sak fèm di ou oblije dil konsa. Sak fèm oblije dil konsa e zak nèg yo ap fè a. Se pa Yap mouri pase bondye li menm pa dakò pèp kwadèboukè a pase anpil mizè lè wap gade lè yon yon mete kòlèg mwen menm non pa bezwen pè pou pou mwen non lè yon yon mete kòlèg avè lè ap voye moun fouye pran 5 dola nan men moun nan mache yo pran 10 dola pran 20 dola nan men moun nan mache yo gen nèg moun yo ap fè gen ti malere nèg yo ap pran 50 dola nan men yo nan mache a e resèt la yon yon fèl chak jou nan mache a e san yon yon resèt pakal fèt. San yonyon, yon nèg pa ka vire, yon nèg pa ka bride m non san yonyon. San yonyon, kounye a e kòlèg li met nan tèt bawon an. Ou tande, lè y ap kounye a la, m pa, mwen menm, Lamò la tou. Men kòlèg, e nan men kòlèg tout bagay ye. Lapolis konnen kòlèg, kòlèg pa mache avèk anpil nèg. Kòlèg pa janm mache nan machin ni avèk plis ke 6 nèg. Kote lapolis kite kòlèg ap pede taye banda konsa? Hein machin machin malpas machin grate paka pase non mezanmi hein mwen mwen pou sa m te mwen misye ou konprann sa vle di fò wè fò wè pwoblèm pèp la tou e pa rete ap preche levanjil epi pa janm pale de pwoblèm pèp la pase ou pa wè lè Jean Baptiste te di non Hérodiade ou pa gen dwa pran madanm frè w madanm pou ou pa gen dwa pran bèf bò frè w. E sa te pase, yo pran tèt Jan Batis sou yon plato. Ou pa wè sa te pase? Letènèl nan vil de Patmòs, nan vil de Patmòs, l ap bay apotre Jan mesaj la, apotre Jan nan Revelasyon 22 vèsè 15, li di, E ojou dènye nou menm k ap fè imoralite, li ta pa, se kòmsi, l ap pale avè yo konsa. Men nan Jeremi 7 la, li pale avè yo wi. Sa vle di Bib la fò nou li l anpil pou nou konprann yon seri de bagay. E pa rete, sa vle di ou pa la pou joure moun. Ou pa la pou joure moun, ou pa la pou sale moun. Men, sa m ap fè a son reyèl bagay. Pase pa gon moun ki ka pale de yon yon nan la repiblik. Antanke. Bondye rele moun sa yo ensanse antanke ensanse. Ou konn sa m di w la? Ou pè Jan Batis li t ap pale a moun yo li te di yo bann vèmin kiyès ki di non Bondye ka padone peche non? Di moun k ap vini an mwen menm m ap batize nou nan dlo men moun k ap vini an l ap batize nou nan fe e espri. Ou konprann sa m di w la? Sa vle di gen bagay fò nou konnen. Nou pa ka ret la. Ou wè yo rele nou levanjil tèt mare, tèt nou pa mare vre. Sa t genyen? Non pè pou non pale? Non pa vle pale? Pa pale de moun. Lè moun nan di m pa pale de moun, m priye pou yo. Dat moun ap priye pou nèg sa yo. Si nèg sa yo ta fon bagay nan peyi a, yo tap lage peyi a yon chans. Ou konprann? Bon si, bon premye reyaksyon Bondye fè pou nèg sa yo chanje l retire m nan mitan nèg sa yo. Nèg sa yo ta chanje nèg yo fè pi mal. Èske w konprann? Èske ou konprann sa m di w la? Sa vle di, sa vle di, nèg sa yo, chanje nèg sa yo pa fasil. Ou konprann sa m di w la? Pase yon yon li menm mezanmi, yon yon bay twòp pwoblèm. Ou met yon nèg ki pa, kòlèk pa menm al lekòl la, ou met kòlèk nan tèt yon pèp, kòlèk ap, depi kòlèk kanpe yon machin li pa kanpe, kòlèk tire. Ti tigere chofè a rapid wi poukisa? Yon bann nèg yo pran ti mache, nèg yo. E nèg yo pran bon te tèlman dous. Yon ti zòn ki te tèl tèlman dous wi. Anfòm wi, galèt chanbon te tèlman dous wi. Kounya galèt chanbon pouri. On bon nèg ki sot kanpèt, non nèg ki sot koupèt. On bon sa m di w la? Antre nan galèt chanbon la, touye moun, fouye moun, pran bagay sou moun. Kiyès ki fè l? Youn youn t gaye zam nan tout ti popilasyon an konsa? M kwè gen de lè moun ap di yo wi, yon yon gen moun k ap ba l zam. Yon yon fè kidnapin. Yonyon fè fè nèg yo fè kid fè 400 mawozo fè kidnapin bon mwen mwen mpa vle l 400 anko yonyon fè 399 mawozo a ae mwen mwen msòti mwen menm epi gen anpil mouri ladann ou konprann sa mdiw la gen anpil mouri yonyon fè 399 mawozo l la fè Pase e non an yo bal konsa l pa 400 vre e non an yo bal konsa e non an yo bal konsa l pa li pa 400 kòman pou ta vle pou l ta gen 400 manti li pa 400 ou konprann nan ranje pye nou mezanmi pou nou ba pèp la yon souf lapolis ou konprann sa m di w la Lapolis aranje pye nou pou nou ba pèp la yon souflas, se kòlèg bay twòp pwoblèm nan kwadèboukè, tout pwoblèm nan nan kwadèboukè e kòlèg. Menm lè lamò li menm se yon kriminèl li ye tou, menm lè gaspiyay se yon kriminèl li ye tou. Men nèg sa yo poze, ou konprann men nèg sa yo poze, nèg sa yo poze e kòlèg ki fè tout bagay, e kòlèg ki rache koupe, e kòlèg kal vòlò machin, kòlèg ki mezi moun kap pran taba, santo, dival. Mwen konn sa m di w la mezi moun kap pran nan tout zòn sa yo nèt kiyès ki fè l? Kòlèg ki fè l? Kòlèg epa de ti zòn kòlèg pa gen nan men nap teyorize ap kraze non kraze wi poukisa tout bagay sa la mezanmi kwadèboukè en kòlèg pran wout malpas ak ankon sous wi kòlèg pran wout malpas ak ankon sous wi moun yo pa ka pase a koki moun yo pa ka pase avèk aransò moun yo pa ka pase a mori moun yo pa ka pase avèk Salami, moun yo paka pasa chèz, yo paka pasa bale. Anfòm wi. Kiyès ki fèl? Tout janm di lapolis pran yon yon met yon yon kote yon yon ba yon yon pa wa kote l ye a yon yon pa towo kote l ye a yon yon gentan nan men nou si si si nou tap fè yon yon kite sa si nou tap fè yon yon ba pèp la yon souf yon yon tap ba pèp la yon souf wi. Pase deja map pale de nèg ki pi pisan pase mwen mwen menm baz 400 mawozo m metel pase m pral wè sak fèm pale de 400 deja pase fò lave kay ou anvan w al lave kay moun e 400 mawozo poko janm janm vle l la li poko janm vle l la li poko janm vle l la mwen menm ou konprann sa m di w la pase twòp pwoblèm nan la repiblik kòlèg. Kòlèg bay twòp pwoblèm mezanmi. Poukisa kòlèg ap bay pwoblèm sa lapolis? Lapolis kwadèboukè. Poukisa kòlèg ap bay tout pwoblèm sa? A? Mwen chak jan map gade a la, lanmò pa chèf ankò. E si lanmò gen dwa kite kòlèg vini nan figi la, kòlèg touye 2 fanmim. Kòlèg touye 2 moun nan figi lanmò, lanmò pa ka fon mèd. Lanmò pa ka fon mèd. Jan map gade a la, lanmò chèf tou. Konprann? Lamò chèf tou. Gaspiyaj chèf tou. Pase si mwen menm mwen menm mwen menm lè ke yon yon te di kòlèg touye lamò 20 desanm. Epòk 20 desanm ane kèk sot pase a m te la. M di non sa pa ka fèt non kòlèg. Sa pa ka fèt nan figi m nan la. Kòlèg te vin lakay la. Kòlèg te vini pou kòlèg te ranse avè m la ba. M di kòlèg wè se pa yon yon m t ap choute w a katouch rive jis sou bon rejinal. Ou konprann sa m di w la? Depi lè kòlèg pa t janm fè frekan avè m ankò. E lè m gade m wè sa pa plas m yon sitwayen ke m ye, ou konprann sa m di w la? Yon sitwayen ke m ye, m pa ka nan bagay bagay kòlèg kòman m pral fè nan baz. Bagay sa vle di, move, move lavi te fè m pa t konprann branch lavi a. Ou konprann, ou ka konprann lè kou n ap travay epi tou vin tonbe. Walolo epi bagay yo vin tonbe a mò ou konprann sa m di w la? Lamò pa anyen monchè lamò lamò ti grapyay li ye devan kòlèg la nan moman an pase si kòlèg parèt lakay ou hein sa yon yon te sa yon yon te Sa yon yon ti. Bon mwen men mwen men mwen men baz 400 ma ou sot nan woun sant lan nan tèt peyi ya. E la kay mwen nye. M si poze pa fok li kraze anvan m travese bo lot kote yo. A e di si kay ou mal okipe. Aidou paka al ka moun. Wi Bon lamò te lamò tap mouri deja e mwen te ba lamò lavi monchè sa vle di yon yon li menm a e lamò li menm nan ou m pa ba mwen m pa mwen m pa kache di non mwen menm a e di verite a fò m bay li jan li a lamò pa chèf ankò lamò jan yon konpòte lamò lamò pa chèf ankò Ae kòlèg bon si kòlèg vin nan figi nèg yo la a mesye e moun zòn nan pou mwen menm ooh pou kòlèg ta vini pou kòlèg ta vin touye 2 moun zòn mwen son wont li ye pou lamò tou monchè son wont li ye pou gaspiyay son wont li bon mwen bon sa n ap ret fè la a. Sa nap ret fè la. Depi yon yon di touye touye yon yon di rache rache depi yon yon di touye touye yon yon di rache rache pou yon yon di non touye moun zòn nan non di non yon yon sa e pa de moun yon pa touye nan zòn nan non yon yon touye Afael, Afael la se premye moun yo yon touye nan kidnapin. Li menm avèk yon sèten Dedon kè wouj, ou konprann sa m di w la, yo rantre tou piti piti piti piti piti piti. Afael la gen pitit li Miyami, nèg la annik vin pase yon ti vakans la, menm devan pòt avè yo, menm devan pòt, li leve nan nwit, yo pran nèg la pou yo kidnape l la. Bagay, bagay lontan lè m te timoun wi frè m. Rebewèt mouri, pal mizè, pal kalamite. Yon yon t fè touye l. Yon yon touye l la, li sezi tout dèp. Li sezi tout depo rebè yo nan kwadèboukè. Nèt, yon yon gen pwòp depo pal nan kwadèboukè. Ap fè kòlèk, vòlò machandiz sendomeng, vòlè machandiz malpas, vòlè machandiz fonpayizen. Ou pwenn lage nan depo lakay li. Lage nan depo a nan mache a. Pwòp depo pa l wi. Nan men je wouj wi. Pwòp depo pa l. Yo di je wouj ale. Manti. Je wouj la. Je wouj nan mache a wi. Pwòp depo pa l. Lapolis konnen wi. Prizon an tou kole avèk komisarya wi. Machin ap debake inè dezè nan mache a wi. Lapolis konnen wi. Tout enfo sa yo m te bay yo deja. Sa vle di mwen pou m fè pèp la konnen yon seri de bagay, pou m fè pèp la konprann yon seri de bagay, lapolis yo, yo, yo, lapolis yo yo menm, m pa ka konprann sa y ap regle nan Kwadèboukè la. M pa ka konprann sa y ap regle nan Kwadèboukè la. Ou konprann sa m di w la? Èske ou konprann? Ayy misye ke timoun ki leve ansanm avèk mwen misye ou konn sa misye gen 29 ans depi lè misye depi lè misye m gade mwen depi lè misye depi lè misye gen 18 ans misye ap fè sak pa bon wi depi lè tou piti menm tou piti misye te ret delma 4. Misye te ret delma 4 oo man Zamdoula e delma 4 li te komanse gang ni lèl wè nèg delma 4 patap bal pase yon nèg delma 4 pap bal pase li wèl gen zòn ni li antre nan zòn ni la depi lèl antre al al pran kontak avèk Abraham monchè mpap baw manti lapolis arete misye tigwav de 2 tigwav yo voyel nan penitansye nan mòn 2 ti gwav yo voye misye ench, ench te sere boulon l, ench te sere boulon l. Apre sa yo te voye misye lòt kote. Bon misye pase plizyè prizon apre misye vin Kwadèboukè epi yo voye l lavil e lavil vann nan pete. Li jwenn chèf lavil yo k ap manje zo tèt kabrit li. Zo pye kabrit li vann nan pete. Ou konprann sa m di w la? Sa vle di mwen m lapolis e pou yo pran kòlèg anvan. Ou konprann e pou yo pran kòlèg anvan. E kòlèg yo yo mete fè tout bagay pou li. E lapolis konnen kòlèg e pa 40 machin kòlèg gen nan men anndan an. Toya, kamyonèt, djip, pwadou, zòt. Ki fot il letan nou mennen operasyon pran machin sa yo ba mèt yo oswa kenbe yo nan men nou. Nan travay sa a sèlman nou ka touche wi. Ou pa konn lè w rive nan yon baz ou pran 30 machin, 40 machin. Ou konprann? Mèt machin yo ap pase, pase machin yo pou yo ta pran yo, e 100 mil dola, 150 mil dola, 80 mil dola wi nèg yo negosye machin anndan an. Komès nèg yo ap fè nan peyi. Yon yon sa w tande a frè m nan, yon yon pwoblèm anpil wi. Chèf kwadèboukè yo m wè yo te kòmanse byen pwòp y ap kraze tèt yo. Yo ba m rive nan fyèf la. Nan fyèf la kote pou nou rive Kafou Micho. Antre Kafou Micho. Lè n rive Kafou Micho sou lamen dwat. Kafou Micho sou lamen dwat. Konprann sa? Pou rive bò ponp Bèto a sou lamen dwat antre la epi seke kòlèg. Kòlèg pa gen anpil nèg avè l non. Kòlèg pa gen kenz nèg avè l anndan non. Ki gen zam manch long non. Non. Ou konprann sa m di w la? Epi nou menm menm mete Galil nan men nou epi san ref, san reflechi. Ou konprann? San reflechi. Kè, kiyès ki di m pa konn laj yon yon an? Bon m di w sa, yon yon gen 20 ne, mwen menm, m gade m wè, m gade m wè, m gade m wè, mwen menm m gen 27 an, yon yon gen 29 an. Sa m di w la mwen, mwen, mwen, mwen m fini wi. Yon yo gen 29 an. Yon yo poko fin gen 30 an nèt. Yon yo gen 29 an. E gon lòt ti frè l, ti frè l la gen menm laj avè m. O o! Sa n ap bay la? Ti frè misye a Matinik. Sa n ap bay la? O o! Kiyès ki di m pa konn la E ansyen ti kouzen yon yon kap pale E kouzen yon yon kap pale awola wi Kiyès ki di m pa konn la yon yon an Moun ki di m pa konn la yon yon retire kò anba live lan de pase se bay Bagay serye kap fèt la Bagay serye kap fèt la Ou konprann sa m di w la Bagay serye kap fèt la Ou konprann sa m di w la. 95 ap vini. Kòlèg, ala traka, ala traka, gadon kòlèg. Ki kòlèg sa? Kòlèg fè sa l vle nan Kwadèboukè Kòlèg fè sa l vle nan Kwadèboukè Yonyon fè sa l vle nan Kwadèboukè Kòlèg fè sa l vle nan Kwadèboukè Yonyon fè sa l vle nan Kwadèboukè Kòlèg fè sa l vle nan Kwadèboukè Gadon kòlèg gadon yonyon mesanmi Kòlèg pa ka souke kòl san yonyon. Depi yo vini, e yo annik ale, yo vizite prizon an, yo vizite prizon an, yo annik vizite prizon an, e yo annik vizite prizon an, depi yo vizite prizon an, o wi, o wi, y al fè fouy. Epi sif yo, kot sif yo? Lapolis nou pa konn sif yo? Kòlèg vòlò twòp machin. E lapolis, kòlèg gen bak kòb polis nan men l anndan wi. Polis machin polis wi. Kòlèg gen machin polis nan men nan nan. La polis pa janm bay. Yo pa janm bay sa sou radyo. Kòlèg sezi machin polis. Kò ki kòlèg? A la mwen menm, mwen menm, mwen menm mwen ta polis kòlèg ta vin. Mwen menm mwen ta polis kòlèg ta vin parèt pou l ta pran machin polis nan menm. Hein? M ta polis pou kòlèg ta pran machin polis nan menm. E, e. An tèt lapolis la, direktè lapolis la, parèt kwadèboukè. Gade kòb ou te ba kwadèboukè konbe l rete. Epi mande l kot rès yo. Mande l kot rès yo. Kòlèg, kòlèg depi kòlèg kanpe sou lari a, anyen pa ka pase. Blen, blende kwadèboukè a mesye. Blende kwadèboukè a, fè travay nou non. Fè travay nou. Mete, mete ti pikòp yo deyò epi voye blende a anndan. Lè ti pikòp yo ann deyò a pou kouvèti, epi blende a menm ap sakaje yo anndan. Kot sa nou pa ka fè a la? Epi pran, pran vye machin malere, vye kamyonèt, vye touya, vye brat mezanmi. Remèt yo non. Kòlèg fè twòp bagay nan peyi a. Kòlèg fè twòp bagay nan Kwadèboukè mezanmi. Kòlèg fè twòp bagay nan Kwadèboukè. Kòlèg fè twòp bagay nan kwadèboukè mezanmi ala mesye pou timoun yo leve nan zòn nan la pou yo pa reflechi bon mesye m ta renmen mesye gade m renmen m mesye gade kòman gade bèl refleksyon m gen sa kèm renmen map viv lè lè bondye vle m viv la mwen menm lè bondye vle m viv la map viv mwen menm lè bondye vle m viv la map viv. On jounalis paka ap fon entèvyou avèk on moun ou di w pa bezyen yon yon, ou di w pa bezyen lamò, ou di w pa bezyen. E nèg sa yo yo menm ki atè a, si nèg sa yo pat atè a, si nèg sa yo pat atè a kòman di m, di, di, di m, di, di, di m kòman yo t ap fè fè kidnapin, ou pa konn anyen mwen k ap ba ou. Tann mwen ba ou, ou pa vle m pale, w ap bare m apre sa w voye m ale. Jounalis sa m gen dout sou li mwen menm, m gen bèl dout sou li. M ap pale avè w e mwen k ap pale avè w. M ap esplike w kiyès ki kòlèg, konprann? Ou tou pa bezwen kòlèg. E nèg yo, e nèg yo bòs tèt yo. Nèg yo bòs tèt yo. E yon lòt bòs nèg yo, yon yo ba tèt li rele wa. Yon wa pa gen nan tèt. Yon jounalis di l pa bezwen yon yo. Ou an favè gang. Si, si ke yon yo trè pisan konsa, yon jounalis m ap fè yon entèvyou avè w, ou di w pa bezwen yon yo. Ou an favè yon yon monchè, ou an favè gang. Eske m manti mèt la? Ou wè sa m di w la? Sa vle di, Eske w konprann sa m di w la? Sa vle di, se reyalite. Ou pa gen dwa di, ti nèg tèt grenn atè a k ap kraze pèp la ou pa bezwen n pase. E yo menm kap fè kidnapin nan e yo kap vòlò machin nan poukisa yo fèl? Yo fèl pou yo achte zam nan men nèg kap antre zam yo. Men gran tèt, gran tèt baz la yo yon, nèg yon yon fè kòb li. E pi li mande zam achte. Ekzakteman ou pa tande yon yon baz 400 mawozo sou bounda. Sa se klè. Exactement ou pa tande yo non baz 400 mawozo vreman sou bouda. A visye yo ye mon chè sa vle di nèg sa yo mwen mwen pa ka konprann yo menm. M pa ka konprann yo menm, m pa ka konprann yo menm menm menm menm menm olye pou yo ta olye pou yo ta peze olye pou yo ta peze yon yon yi kap sponsò kòlèg la yi. Olye pou yo ta peze yonyon kap sponsor kòlèg wi sa yo fè e yo lage yonyon lib andan prizon pou l sove Manik lage dosye a tèlman yonyon konnen l tap sove vre yonyon fè ravaj nan yonyon fè ravaj nan fanmi mwen tèlman yonyon fin sove wi li gentan ap voye nouvèl bòs la ap vini kibò bòs la tap vini an kibò nan kibò e pa devan pam yonyon pou lage a kibò sa bon si ke w te bezwen lage poze pou ta poze w wi si ke w te bezwen lage w tap konvèti Konprann? Ou tap konvèti. Si ke ou te bezyen lage ou tap konvèti. Ou tap pran Jezi pou sovè e mèt ou. Konprann sa m di w la? Apre yon enan, apre yon dezan, epi yo wè ha, yon yon konvèti, ou konprann sa m di w la, ou voye pran zam yo, ou voye ba lapolis. Ou pran zam yo, ou voye ba lapolis, ou konvèti. La a sa son lòt bagay. Toujou ap ba kòlèg teyorize pèp la. Kòlèg, kòlèg ou ensanse, kòlèg, kòlèg ou ensanse fini. Chak jou kòlèg touye moun, chak jou Bondye mete depi kòlèg pran lari l touye de twa kat moun wi. Lapolis konnen. Kwadèboukè mò fèt chak jou, lapolis konnen. Kòlèg pa gen kotel pale mezi kòlèg vòlè mezi bèl prado moun kwadèboukè mezi bèl mezi bèl pikòp moun kwadè pi pikòp paka fè kwadèboukè avè zoriken non kit se te ò ki kit se te òganizasyon nèg babokou yo wè yo te pran kòlèg ki te pran yo de fra wi kòlèg pa nèg babokou yo sou pikòp de pòt la kòlèg ki te pran yo. Pikòp 4 pòt, depi nèg babo kòlèg ki te pran tout nèt, trenè yo, ti malere yo, kòlèg ki pran tout voye anndan. Kòlèg sa a la kwa dè boukè, nan je lapolis kòlèg, nan je lapolis kòlèg ap fè tout bagay sa yo. Nan je lapolis kòlèg ap fè tout bagay sa yo, lapolis konnen mezi kidnapin ki fèt nan kwa dè boukè, travèse al jwenn lamò san jou, kòlèg ki fè l, aye kòlèg ki wonn sant la k ap travay byen rèd. Monchè, mwen menm. Mwen menm selman m pa la lapolis, m di lapolis bouche tout antre micho yo, bouche tout antre sou kote pa dèyè epi antre pran kòlèg. Epi se fini. M fin pale avè nou e Bondye beni nou. Senyè m ap mande ou Bondye papa tanpri Senyè pou sekirize pèp ou a. Kòlèg sa bay twòp pwoblèm. Kòlèg sa bay twòp pwoblèm. Yonyon fè kòlèg bay twòp pwoblèm nan peyi a. Yonyon fè kòlèg bay twòp pwoblèm nan peyi a. Yonyon fè kòlèg bay twòp pwoblèm nan peyi a. Yonyon fè kòlèg bay twòp pwoblèm nan peyi a. Yonyon fè kòlèg bay twòp pwoblèm nan peyi a. Yon pakèt nèg ki pa t al lekòl pran peyi a ap kraze peyi a. Yo di yo pa gon reflechi. Yo ta gon reflechi. E pa dat yo. Bon mwen menm, bon mwen menm yo vin an. Yo tout vin an. Yo tout, yo tout gen 3, 4, 5, 6 an la dan. Bon mwen menm, bon mwen menm bon Dje achte la vim. Di bon Dje mèsi. Ke bon Dje chanje la vi yo. Ke bon Dje chanje la vi yo. Ke Bondye chanje lavi yo epi yon jou yo a jwenn yon jou yo a jwenn lavi etènèl. N ap mande Bondye pou chanje lavi ti mesye sa yo men men men lapolis m pa konprann nou menm lapolis m pa konprann nou menm. Lapolis sa w ap fè a la e bagay ki bay wont bagay ki bay kè plen bagay kout kolèg. Kote kòlèg k ap pede triyonfe nan figi moun konsa la? Kote kòlèg k ap ba pèp Kwadèboukè a pwoblèm konsa la? Kote kòlèg? Antre, antre anndan, remèt, e lapolis ou ye, kòlèg pran machin ou tou. Antre anndan, remèt, remèt ti malere yo machin yo. Ou konn ti kabyonèt, ti, ti malere pa ka travay. Al nan, al nan mache a. Kote yon yon ap fè resèt senk goud, di goud, twa dola, senk dola, de dola. Ba moun sa a yon chans. Senyè tanpri senyè men pèp sa nan men w ba pèp la lavi nou papa tanpri senyè ba pèp la lavi nou bondye fè pèp la jwenn jistis li avè yon yon nan senyè tanpri bondye papa pa yon yon gentan rive twò lwen pou chanje yon yon gentan rive twò lwen pou chanje la pase san se pa di goud mache a san se pa vòlè koki moun Gen kòlèg, bon lamò ladann tou wi gaspiyay paske nou paka kanpe nan yon zòn e nou t fin kraze zòn nan konsa epi nou remèt zòn nan avè yon yon konsa epi yon yon ap fè tout ki yon yon sa yon yon nan prizon ki yon yon sa franchman m pral di nou yon bagay sa kap fèt nan peyi a la si te lamò t te nan tèt baz la tout tenten sa yo patap fèt e sak fè lamò li menm fin pouri l epi l mete l pè yon yon li fin pouri komin nan wi epi l mete l pè yon yon. Fok tout neg sa yo pedi si yo pa repanti jodi a menm demen si Dye vle. Fo la polis met grenn nan deye yo pou yo dechouke vakabon. Senye ba la polis fos. Ba la polis kouraj. Padon wi ba la polis sante ba la polis kapasite. Pou la polis konbat kolek menm. Ay depi yo pran kolek tout bay fini. Depi yo pran kòlèg, tout bagay fini. Wè depi yo pran kòlèg, depi yo pran kòlèg, tout bagay fini nèt. Yon yon kote li atansyon ka tou touye l tou. Kot yon yon mezanmi. Gen bandi te nan prizon, bandi yo te ba yo piki. Ba di nou touye yon yon non. Bondye pa mande pou moun touye moun. Konprann kenbe yonyon marel balon piki konprann kitel la lè fanmin bèzèn ya prann men tata t gin a se yon moun pa kap kraz yon peyi konsa kijan yon moun pa kap kraz yon peyi konsa non non si non yon tata t li nou pap jwenn tèt kabrit nou pap jwenn pye kabrit nou pap jwenn nou pap jwenn mil goud. Bondye wè nou ti mesye Bondye wè nou Sa yonyon te ye Kisa yonyon te ye Mwen m ta renmen poze tèt mwen sa yonyon ye Senyè m pa priye w antanke moun ki bon Senyè mwen menm mwen m poze w kesyon kisa yonyon se yonyon se yonyon se lafimen wi devan w Bondye M ap mande w Senyè mwen pa priye w antanke moun ki bon non ni ki merite. Yon non pou yo nan non pit la gen tout pouvwa amen. La m ouvè je m, m poze tèt mwen kesyon m mande sa yon nou ye menm? Kisa yon nou ye? Hein? Nan moman la, nan moman la map gade, map fè 40 minit m ale. La mò sanjou nan moman la yon ti kokorat la, la mò sanjou yon ti kokorat dèyè manman. Nan moman la mò sanjou son ti grapyay dèyè manman, aye kòlèg ki nan tèt yo, kòlèg kap fè tout e di tout. Pou mwen m kòlèg ki chèf. Kòlèg kichè, bay, Lanmò pa gen va ankò. Lanmò ka gon kèk ti grenn machin lakay li, men tout bagay yo e michou yo e. Ti poul dè manman Lanmò ye kounya la. Lanmò ti poul dè manman, gaspiyay, ti poul dè manman. Pase, m pa di w kot Lanmò ti poul dè manman. Pou m ta di zòn mwen pou yon nèg sot jis michou pou yon voye l touye moun ladan l. Sa pa parèt yon wont pou Lanmò konsa tou l te ka voye touye manman Lanmò tou. Matinik. Ou konn sa m di w la, l te ka voye touye manman Lanmò tou. Non Giyàn, yon lamò Giyàn te kab oke lamò si yon moun. Non Giyàn, yon lamò Giyàn te kab oke lamò si yon moun si wè ta tande yon moun tue manman Giyàn kòman w tap santi w? Sa fè m tris anpil. Lamò pou Izo pa konvèti. Ou pa konvèti fyèl ou ap pete. Gaspillage pa konvèti fyèl nou ap pete. Lage vye baz yonyon an ba li. Ou konprann lage vye tenten baz mesye a ba li. Ae sa twòp twòp moun mouri sou konsyans nou. Nou gen twòp timoun ap kriye. Nou gen twòp timoun ap kriye, twòp ti be ou konprann twòp moun. Nou touye tout nasyon. Tèt chaje, sa fè m mal anpil. Sa fè m mal anpil. Pou kwadèboukè ap soufri nan eta parèy konsa. Antoulèka m ale, lapolis kòlèg nan mwen. Kòlèg nan men w ka kraze pèp la konsa, kòlèg nan men w lapolis, kòlèg nan men w, kòlèg nan men w, kòlèg nan men w. A e kòlèg ki tout afè a, e kòlèg kap ki vòlè pesi, kounye a e kòlèg ki tounen yon bawon sou wout nasyonal la e kap vòlè yon machin. Ou konprann sa m di w la? Kòlèg yon ti kokowat, yon yon ti kokowat, tout nèg yo kò kòlèg a yo e de ti kokowat. Sa se moun kap fè, depi, wè depi se moun kap fè moun ki pi mal pase w, wè wal pran nan men moun mal la w. pi mal pase moun mal la wal pran nan menn nan wi moun nan kap vann chache dlo a yon yon wal fè resèt nan menn ou pi mal pasel wi kòlèg ou pi bon kòlèg la yon moun ti malere ti malere kounya la lajan lap vòlè afè moun kounya la mwen bon mwen non mèt te gen dènye modèl sou nou map toujou wè nou sal pase yo pa pou nou. Ou pa priye antanke moun ki bon non senyè. Ou pa pale antanke moun ki bon non pa bon ase. Men nou gon koripsyon, nou gon lòd nou ba vi nou pou nou pa fè sa ki pa bon ankò. Pou nou pa fè sa ki pa bon ankò. Bon, dosye sa yo, m poze sou yo. M ap gade mwen si la polis pa fè travay li. Jem la poum gade m wè si lapolis pap fè travay li Jem la poum gade m wè si lapolis pa pral antre pran kòlèg anndan Map gade m wè si lapolis pap fè anyen pou kòlèg Map gade m wè si lapolis pap met ansanm pou yo si yo pap fè anyen pou yon